Ok M tap eseye li an kreyòl sou dexamethasone men nou bal pale de zen ok M pap ret anpil se jis li m ap li l an kreyòl pou moun yo ka konprann paske se pa e se gwo mo k ap tonbe M te eseye tradui l an kreyòl ok Waww Li menm difisil Mwen mete Mwen di an Ayiti wap jwenn dexaméthasone lan achte ok Poukisa nap pran yon medikaman ki ka fè nou santi nou byen Paseke nou bezwen yon dròg ki ka soulaje nou pa vre Mwen konprann sa Men piga kont, drug sa ka kontrekare siyal immune system nan ki di nou pa byen. Ok, nou pap gen siyal ankò ki di nou pa byen. Siyal ki di n vin ede l, tankwè la fyèv, siyal ki di n al wè doktè paske nou malad, si n gon lòt pwoblèm ki vin prezante. Nou wè vrèman ke pa tap kapab gen maladi sa an Ayiti. Bon, nou wè mwen si ta fè m di nou Bondye stil egziste. Menm si nou wè lan pandemik vre, paske si pou bagay sa m wè bò isi a te rantre Ayiti, moun Ayiti tap mouri grenn pa grenn, tout tap tonbe. Pa gen men, yo pa gen oksijèn pou yo ba moun yo menm. Pa gen sa, l pa egziste. Li pa egziste. E nou bezwen anti enflamatory medikaman vreman. Kò nou ap batay kont pwòp tèt pa li lè lap ban nou twòp enflamasyon. Se vre nou bezwen anti enflamatory a. Paske kò nou vin tounen enmi nou. Menm jan ak kansè kò ou tounen enmi ou lan covid 19 nan. Se kòm se yon sòt de kansè. Paske kò nou vin tounen enmi nou. Anfen map pale de globule wouj la. Ok. An nou tande doktè e doktè ap pale de zen an. Pase zen an nou bezwen konnen l tou. Ok. Generally not on specifically. Zinc is needed in hundreds of key enzymes. And transcription, what that means is zinc is actually necessary. Transcription is the process of reading the DNA inside the cell, reading the, de the deoxyribonucleic acid genetic code inside the cell. Yes. Transkripsyon nan vle di ke li ka, li ka, li ka, e pa, e pa transkripsyon nan lòt sans lan non, li ka li DNA a. Se yon gwo zafè. Pou, pou yon vitamin ka fè bagay sa a, transkripsyon se yon bagay enpòtan e. So, mwen te gen yon bagay m ekri sou zen an, m pral pran l la. Yon bagay. Se enpòtan pou w ilistre. Doktè a li menm, li deja konn sa l ap di a, men nou menm nou bezwen retni. Paske si nou pa retni bagay yo, nou gandwa fè tenten wi. Nou gandwa melanje tout bagay nèt, nou pa sonje ki sa nou te fè ak sa nou pa fè. So li bon pou nou pou nou gen ilistrasyon paske nou gen pou bliye tout sa yo di a men imaj la nou pap bliye imaj yo non. Espere imaj yo ap parèt la. Nou pral tande sa a di e m ap montre n kèk imaj. so for example white blood cells would need to do that in order to reproduce oh nou waltan doktor anyway so hundreds of key enzymes transcription factor Second most abundant trace element in the body. What do you think the most abundant trace element in the body is? If you think about it, it's got to be iron, hasn't it, in the red blood cells? Um, zinc deficiency results in a compromised immune system. This is simply stated as fact. Ou tande? Huh! Pa pase sou, pa pase sou pawòl mesye sa a non, paske tout pawòl li se yon pakèt kanno. Si w pa gen zen an, ou yon koko maziminite. Si w, kantite zen lan kò w twò piti, ou gen yon konpwomaziminite. Hum! Bon, kouman ou pral fè konnen ke ou genyen Non, nou poze de kesyon. Avèk deklarasyon l fè la a, fòk ou poze kèk kesyon. Kijan ou pral fè konnen ou gen ou lo an zen? Sa se yon bagay nou bezwen konnen. Kouman ou pral fè konnen ke ou lo an zen? Kijan ou pral fè konnen ke Si w pral pran vitamin sa ki kantite pou pran paske tout bagay ou vin ou vin wè ke medikaman ou pa pran yo konsa non. Ki lè ou pran, ki lè ou pa pran gon bann esplikasyon nou bezwen. Alò, e sa fè mal pran ti bagay sa. Ok? Lò l pa di yon bagay, m te al chache konpleman an pou nou. N ap kontinye tande sa l ap di. Li vreman mache. Yes. M nan zen an. Ok. Li tap pale w de transkripsyon an. Alò m te fon ti rechèch sou li. M fon ti kanpe l paske li te gentan di mo transkripsyon an. Monte Fontuchess is a process of reading the dna, the genetic code inside the cell. Zen play a role in transcription factor. Yo bon egzanp. Pase nou pa ka pran l nan men yo konsa non. A nou pa pran yo nan men yo konsa. An nik di nou pa wè lè fini nou vale l. Bon, ou pa ka sonje li, sa k fè ou pa ka sonje bagay la, paske ou pa gen esplikasyon pou ki sa. Sou egzanp lan m jwenn li, it is enpòtan So fòk nou genyen preskripsyon fèt so zen jwe yon wòl enpòtan nan bagay sa yo e kisa e sa fèm tap di kisa ki wad blood sèl la ok li enpòtan pou konn sak wad blood sèl la konprann globule blan sa vle di konsa ke si ke yo fè yon tès pou ou e dedwi nap dedwi wi Yo wè gwo bul blan white blood cell la pa anpil li vle di yon bagay li twòp li vle di yon bagay ok. Lan ka covid 19 si li twò piti li ka vle di tou ke yo twò piti pou yo batay pou ou. Paske lè w gen yon enfeksyon nòmal, globule blan an monte. Se yon bon repons nou toujou panse l ye paske ou wè body a, kò a ap defann ou. Men si w wè ke ou gen gwosè enfeksyon sa, yo jwenn globule wouj pa ou, bagay la gentan rive trè lwen. Body ou pap, li pap regle anyen pou ou. Kina ki man nou plus te chaje Adi Klinikal sajn should not be ignore. If white blood cell count is low, meaning that white blood cell are too small in number to fight, you may not have good defense. COVID-19 is attacking severely. On the other hand, if white blood cell count is too high, it can mean that your system defense is good, but so overwhelmed to exaggerate the answer. That excess can lead to an inflammation problem that is too much. Sous jè sin, there is something going on in the lung that can lead to you Who may or may not be able to breathe properly Sa son ekstra rechèch m panse k enpòtan lò l la di ke zen responsab de transkripsyon an. Mwen menm tou, m pa renmen lè yon moun di yon bagay m pa konprann. M al fè rechèch. M al fè rechèch, Men gen yon spesifik iminite zen an bay tou de. Ni inate la ni spesifik la. Spesifik la vle di yon a ke moun sa e body cell e B cell a T cell yo menm yo prepare yon repons. Prepare yon repons. Bsel prepare yon ti sel prepare yon repons espesifik a tip de li pral espesifik a tip sin ayiti nan men men men men men nan pou lè l pase ou gen bagay la alò chak fwa bagay sa retounen pou n tonbe malad menm jan mezanmi li frape w yon premye fwa retounen l frape w yon dezyèm fwa san ke pa gen anyen lan kò a ki pou di kò a men se menm sa k te vini avan an se li menm menm li ye Fok ou fon yon jan avèl pou yo rekonèt. Paske lagè avèti pa tiye kokobe. Sik ou rekonèt. Paske, e sa yo toujou di w, se pa enmi w kap al fon w bagay, se zanmi w kap fon w bagay. Paske enmi w an deja konnen kijan pou ba yon bwa long kenbe. Wap veye l lap vo w. Paske w konn se enmi w. Li deklare l. Men lè w pa konnen an, bagay sa pran kò a pa sipriz. Mwen pa konn sa sa ye, ti bagay sa kote l soti? Ou konprann? E sa fè gen de moun ki konn dedwi, yo konn di konsa, ou wè Ayiti l pa fè dega, m al rantre deja Ayiti. Te gen yon lè te gen yon pakèt dizis e viris k t ap rantre, li dwe te ladan deja. Sou bò di a rekonèt li. Gen moun ki ki fè ki fè refleksyon sa konsa tou wi. It make sense. M konprann, fò n fè yon ti ri tou. An n kontinye. ou, ou, ou imunite ou, ou bagen immunité. That a lack of zinc will cause inhibited immunity. But of course, if you give more zinc than you actually need, that's probably not going to boost immunity further. Ou tande? Li di manke zen an ap fonw pwoblèm men twòp zen an se pa pou diw bal bo ou ta di bagay la ou mankel si w gen pakèt e menm jan ou grangou jodia ou konnen w pral grangou demen pa vre Ou te gen dwa vini jodi a ou plen vant ou. Demen ou pa bezwen manje ankò. Se menm refleksyon an. Si yo di w se zen an ou manke. Ou la kòm zen a fò gen bagay sa a rele sinaytin varis la. Gen moun k ap fè refleksyon pou se m kike m plen kò m ak zen. Yo di w mèt plen kò ak zen. Se pa plis. Se pa plis l ap ba ou. Manke zen an ap fè w li pap bon pou ou men plis zen an se pa epa plis iminite l pral ba ou pou sa hahahaha nou pran ou wè seri de rezònman kap tonbe la a depi lan rezònman nou mele wi nou mele What do we know? limited is the answer. Um, preserves natural tissue barriers, so the respiratory epithelium preventing pathogen, the virus entry. So it keeps the lining of the respiratory passages in good condition. Therefore, it would be logical to assume it helps to prevent against COVID-19. Wè, li di konsa ke le fèt è ke li la pwoteje e baryè nou yo, li bon pou covid 19 nan vreman. Alò, m te chache yon ti, yon ti, yon ti, lò l di, paske nou bezwen se kote k gen long lan wi, ke nou bezwen baryè yo e bagay yo, paske m te fè yon ti, yon ti bagay konsa. m pa konn si l byen parèt lan sa men gen sèl sa yo m te fè l epi te la l gen de goblè sèl ladan bagay sa yo se sèl ki lan lan zòn e sèl sa lan trake a wè l pati sa a so lalin sa a sèl yo se l ki fòme li tisi a tisi a ki kalite sèl ki fòme li so. Lò zen an vini l ap travay sou tout pawa lalin sa yo pou l pwoteje e kote a. Paske tout bagay ka deteryore si l pa gen pwoteksyon right. Se sa m panse. Donk alveole yo tou gon lòt gen ti sèl pa l tou l rele klawosèl. So gen tout plizyè kalite tip sèl Yo la lontan sitou lè w granmoun yo la lontan nou bezwen zen an vre se sa m wè Bondye pa ta ka kite yon bagay konsa pa ta gen yon bagay ki pou ta repare l si se yon baryè li ye yon tisi li deja li deja se yon tisi fen fòk li fòk li toujou repare sou zen sa wòl sa l gen. Vin anpeche w genyen l. Li pran iminite w la. Li fè w pa genyen li paske w defisyan an vitamin zen. So, milis se yon vitamin ki chip, tout moun ka genyen li. So, se yon pwoblèm na rezoud. It's reasonable to assume it's overwhelmingly likely that zinc deficiency will lead to. Pandan pandan l genyen l anpil la e pandan 5 jou a pou l pa fin se lè sa l mos enfektyez men gen lòt bagay tou fò fò zen an pa defisyanse anndan l paske se li k bal repare baryè w yo pou bagay yo pa antre pou mikwòb pa antre so l enpòtan zen an l enpòtan la a se sa l ap di la a. almost certainly true, um, no money in it. Zinc, readily available, every supermarket, costs nothing, costs essentially nothing. Um, what would be the financial motivation to do the clinical trials? ki ka ede nou paske nou gen de kesyon pou zen an lò nou vin konnen zen an enpòtan so ki jan nou fè konnen nou gen deficiency an zen an lo zen an smell paske m chèche l nan google ou pa konnen yo di moun ki gen covid 19 yo di nou vin konnen ke nou pran l paske nou vin pa respire ankò sou manje w ap boule la ou pap konnen men alò fò m di n ke moun lò w kòmanse granmoun ou RDL ou dyabetik nòmalman Ou pa ou pa respire ou pa janm pran sant bagay yo byen non ou pa pran yo byen paske se se se e konsa ou te toujou ye fò w konn tèt ou ou konprann pou w pa di se se e pwoblèm bagay konsa w genyen men yo di nòmalman si yon moun te trè byen ou te konn smèl byen ou pa smèl ankò ou te konn test byen ou pa test ankò men nou konnen granmoun yo Test yo vin pa bon lè yo komanse granmoun. Bagay la se li sucre yo wèl yo wèl pa sucre ya mete li mete plis sucre. Li sale yo pa wèl sale yo mete plis sèl se konsa yo vin malad la wi granmoun yo paske bagay buds yo chanje lè yap granmoun. Men pou covid 19 nan tou. Lè w defisyan an zen, lè w defisyan an zen l koze menm bagay sa, ou pa ka santi, ou pa respire, e ou pa smell bagay yo byen, ou pa taste yo byen. Paske m te vle yon gade ki siy ka fè w konnen ke ou lo an zen, men siy li. Ou lo an zen. Lè w fini ou ka gen pwoblèm gastrik tou. Tout tan e pwoblèm estomak fè mal konprann ok so li ka fè w gen grip la li ka fè w gen grip la si w lo an zen ok men gen toksisite tou pase men l te di w konsa ke menm si w plen kò w plen kò li pral ba w plis iminite se vre okontrè e deranjman l pral ba ou paske yo di w konsa ke si Zen an depase, toksisite a vin depase. Kolestewòl la, bon kolestewòl la gen pou desann nan kò a. Ou bezwen HDL la e bon kolestewòl la li gen pou l dikriz, fè ou gen pou l dikriz. E yo di w tou, pa bliye, ou konnen tout bagay, lè w ap pran. Ou wè over the counter ou panse li simple? Si w fè toksisite ladan, lè w fin li di li ka enteraksyon gen yon medikaman yo rele enalapril moun ap pran pou tansyon, yo rele l lan ribrik esti inibitè. Anjotansin konvèti nan zam. Sitou 2 a. Gen sektè otou a yo konn di ki konn bay ni nan avèk ni kòb la avèk e se li e li e li si Nadin an jwenn poul poul poul poul bay n men yo di konsa ke zen an an entèraksyon avèk sa li gen pwoblèm avèk li li gen pwoblèm avèk li so lè wap pran medikaman sa li gendwa pa fè anyen pou ou si wap pran zen twòp zen paske gen yon kantite zen ou gendwa pran ki nòmal Wap jwenn lan multivitamin lan li pap deranje men lè wap pran sipleman son lòt afè se lè konsa se tès pouw fè tès pouw fè yo di ou paka chita ap pran bagay yo jiskaske wap pran yo so 12 weeks m te fè yon ti rechèch yo te di 12 weeks sifi Si w ap pran, petèt si w ap pran nòmal dòz la, ou pran l pandan 12 weeks, apre sa ou fè w kanpe. Ou ka repran l lòt lè ankò, men fòk ou se fè w kanpe. So, m fin fè rechèch, yo di zen avèk manyezyòm nan, yo mache ansanm 2 bagay sa yo. Kòm si ke ou konn wè youn ede lòt e absòbe, ok. Lò li te di w se, it is direct antiviral action. DNA synthesis, Sèl division. Li te diw son gro bagay liye vre man zen. Epi m jwenn manje koka manje pase gen moun ki grandou wa paka pran medikaman. Tankwè moun ki sou esi inibitè men ou ka manje tip de manje sa yo ou ap jwenn li lan otmil lan almon zanmann lanti m pa konn si gen lanti an ayiti kachou ok. Kachou kouman yo di kachou ankò m pa sonje non. Wap jwenn li si w al nan Google wap jwenn. Lò fini yo di tou gen manje ki desann pwopriyete zen an. Sa vle di ke sa ke yo pa ede zen an miltipliye. Menm jan yo di magnezyòm e e te kwè sou wap manje diri avèk e e e e kòn mayi. Li di kriz e fè kòb sa. So nou deja konnen, nou te deja konnen yo di ke pandan covid 19 nan pa manje twòp bagay farine, pa manje pat, diri a farine. Kòn nan le pli souvan yo yo yo trafike kòn nan, e pa vrèman kòn natirèl nou genyen. Tankou Ayiti ap manje bon jan mayi a, mayi mayi mayi boukannen. So pa plen kò avèk bagay. blanch yo farin blanch bay pwosès lan ap apren kò avèk yo paske nou pa bezwen nivo zen nou desann tou ok lò fini e e yo tap eseye bay yon ti dòz la sa se yon dòz ke wap jwenn tou lan lan lan lan men zen an. Kote zen an? Pati zen an. Nou gen vitamin D, nou gen zen. Zen sa, mache l pou 50 miligram, men m pa pral pran l chak jou vre non mwen. Pase m te gen, e, e, m pa kwè m bezwen tout bagay sa yo, paske, Map pran Map pran multivitamin deja M pran m sere l la pou si m bezwen l men m pa foure kò m ladan E map manje manje ki gen zen ladan Sa se prevansyon ou ka fè prevansyon a manje pa vre So epi m pa vle al foure manje kap desann zen mwen e sak fè m te chèche konnen ki manje ki sa k desann li a se Google dat kòm wi nou ka jwenn li tou Li pa bay spesifik repons. A di depi l jwenn bagay la lap tye l la pou la depi l jwenn viris la se atake atake atake apre sa l pap menm konnen kisa l te atake a e tye sèlman tye sèlman lap tye l depi l gen pou l tye lap tye men l pap sonje e nou bezwen sonje bòdye a sonje bagay sa pou lò n tounen pou n pa malad ankò men sa kap fè travay sa yo ti sèl a abi sèl spesifik Acquérir une immunité Se yo e yo nou bezwen e yo nou bezwen pou rekonèt e gen yo di konsa ke sanble yo ka rekonèt men pa konn pou konbyen tan e e e iminite aki la ka rete apre lè w fin gen bagay la ok so sa se drug book la k ta ban mwen de bagay Fòk e 50 lan, se 50 lan k dòz la, se 50 lan k dòz la. Men, ou konnen yo te di pou moun pa kouri pou yon bagay san w pa gen maladi a non. Ou pa kouri pran l san w pa genyen l, paske dòz la gen dwa twò fò pou ou. Ba yo vrèman relatif. Yo vrèman relatif. So, n ap fini videyo a la, paske li gen yon lòt medikaman l bral wè kounye a.